Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout bagay anfòm nou kontan avèk ou sou chanèl ke ou renmen anpil lan ki se RL prod kap enfòme ou 24 heures sur 24 alò se parti pou votre emisyon nap kòmanse avèk yon video men ekoute talè a mwen fè yon emisyon epi gen yon ti bout video kote ke polis dominiken ap fè yon kontwòl ebyen euh Mwen panse ke enfòmasyon tap serkile sou video sa kòm kwa ebyen se ta manje kap kanni nan men dominiken. Ekoute sa se te nan kad yon kontwòl, je m'excuse e gen anpil moun ki fè dè kòmantè pou di ben ekoute RL Prod sa pase trè trè longtan. Men fòm di nou ke. Genyen videyo ki ap sikile, gen videyo ki kòmanse vin jwenn mwen, videyo kote ke gen kamyon chou ki pa ka debake, genyen machandiz, nèg yo pa ka travèse fwontyè la avèk yo la paske e pi bon zanmi Repiblik Dominikèn sou le plan komèsyal se Ayiti. Donk, si genyen yon desizyon, ki sòti e ke desizyon sa sou plan komèsyal li ta kapab fè enpak ebyen enpak la se pou la repiblik dominikèn paske nou menm nou pa gen twòp bagay ke nap vann genyen yon video m gade yon video de la pa de kelken men fòm di nou byen sak fè mwen gen pozisyon sa a bawout repiblik dominikèn Se paske mwen pa vle wè yo tou. Paske si w pa vle wè Ayisyen mwen m pa p renmen w. M se sèl moun kòmsi si gen yon nasyon nan mond lan ki di yo pa vle wè Ayisyen ebyen gen yon grenn moun ki pa p renmen w an retou li rele RL Prod. Èske nou konprann? Donk se sa k fè nou wè kòmsi ostilite m ale osi lwen pou Repiblik Dominikèn. Dayè m tèlman rayi otorite yo nan Repiblik Dominikèn m ta kapab di m plis rayi yo ke zak bandi yo ap poze nan peyi Dayiti. Demwazèl sa a sou videyo sa ou pral gade la a, sa dire 3 minit. Li sèlman fè yon analiz pou di ke paspò ki nan men l lan, li pran anpil tan pou l fè l. Lè l reyisi mete yon viza, se nan tèt chaje. Jounen jodi a la a, viza dominiken nan 500 dola. E li vrèman difisil pou kapab jwenn viza sila a. Lè w rive lotbò a. Dayè se ayisyen yo plis maltrete. Lè w pral lwe kay fò w jwenn yon avoka. Genyen nan anpil kontra fò w fè yon depozit pa egzanp si w ap lwe yon kay pou 200 dola ameriken m di nan anpil ka wi ebyen fò w ka depoze 400 dola. Sa vle di 2 fwa kòb w ap lwe kay la plis kòb la. Sa vle di pou lè w prale. pou w pa gen twòp pwoblèm. Lè w fin fè sa, fò w ka jwenn yon ti aktivite, fò w fè makèt mete lakay ou menm lè manje a pa chè men fò w achte ti aktivite. Kounye a la pwoblèm ki genyen an fò w tcheke chak mwa. Si w pa vle vin Ayiti, chak mwa fò w pran yon machin ou vini sou fwontyè la la ou peye yon 20 dola e kous pou w kapab rive sou fwontyè la se prèske 20, 30 dola. Donk sa vle di. Ou depanse yon pakèt lajan. Mete sou sa vòlè ki genyen lòt bò a ou gen dwa sòti yo vòlè afè ou. Donk mwen menm, m panse ke yon peyi konsa, si otorite nou yo te gen nen nan figi yo, si bandi pa bò isit pa t ap aji pou fòse yon seri de moun kite peyi sa a, Mwen m panse ke on moun tap di bon m prefere rete lakay mwen paske lajan sa yo map depanse a menm on ti kòmès epis mwen ta fè avèk yo men sa pa anpeche gon seri de moun ki pran direksyon repiblik dominikèn paske genyen fanm se limenna yal fè genyen se kòmès yal fè men pa bliye tout moun ki kite peyi yo kal nan lòt peyi genyen moun ki al chache genyen moun kal fè lòbèy genyen moun kal fè tout kalte aktivite nan peyi sila an gade demwazèl sa li menm. k ap ba nou reyalite a jan l ye a. Dominiken ap depòte ayisyen nan sendomeng bagay sa fè aktyalite ok so men onètman kite m di nou son viza ke nou gen nan men nou ok yo ban nou pou 1 an ke son viza touris nan règ dominikèn yo fè konnen ke nou ka pase de 1 jiska 29 jou nan peyi a sa vin fè ke a chak mwa gon seri moun ki vin parèt ilegal men kite m di nou gen moun ki fèl e mwen menm Francesca m poko fèl e m pa konn si map fèl tou. Antre nan lojik tcheke chak mwa. Ok. M gou paspò leta ayisyen ban mwen. Anba mizè. Paske m konnen mizè m pase anvan m te resi jwenn paspò sa. Ok. Ki valid kòm si pou 10 an. So sa vle dir ke lè m vin sendomeng. M pral antre nan lojik chak mwa al tcheke kounya pou m gaspiye yon paj sou paspò a. Apre yon nonm de tan. Paspò a pral fini. Kounya m pral oblije tounen ayiti. Pou m al refè paspò. Pandan pa gen biwo, pa gen sesi, anyen pap fonksyone. Eske nou konprann bagay sa a kòmsi se yon reyalite li tounen la a ki trè tris? Eske nou konprann bagay sa a? Kounye a lè m pral bezwen mete yon èg, ou konprann, yon bon ti viza, ou konprann, ki petèt akseptab, m pral bezwen gen yon èg sou paspò m nan la, m vin pa ka genyen l paske paj paspò m gentan fini. Lè pou m ta tounen al renouvle paspò Ayiti, m pa pral jwenn sèvis epi m pral pase yon lòt mizè ankò. Fò m di nou yon bagay. E ayisyen se moun ki ede dominiken fè anpil pwofi nan sendomeng si yo pa engra yo ta sipoze dil paske nòmalman se nou menm yo fè peye kay pi chè ok anpil nan nou lè nou vin bò isi a se nan rezidans ok nou rete pi piti kòb nou peye yon rezidans se 16 a x mil peso sa vle di 16 mil 17 mil 18 mil peso lè w pran kòb sa ou evalye l an dola sa vle di ke li ba w yon afè de 300 oubyen 320 dola ameriken pou w peye yon kay pa mwa W ap peye yon entènèt ki ka petèt nan 50 dola. Sa fè, an n di 370 dola. W ap peye kouran ki bil ka moute sou tèt ou pou nenpòt 50 dola ankò. Sa gen tan ba w yon total de 420 dola. Apre sa, fò w jwenn yon 200 dola pou w fè yon makèt met lakay ou paske anpil nan nou se nan ole nou fè makèt, ok? Donk fò ou yon non 200 ou 250 dola at least pou mete kèk ti bagay lakay ou pou fonksyone. Ok? So sa gentan fè yon pakèt kòb. Pandan se tan nou pap travay okenn kote, chak mwa pou n jwenn kòb sa pou n ap bay. Apre sa, pou n jwenn 20 dola pou n ap peye tcheke, 20 dola ankò, m tande 40 dola pou peye al sou fwontyè a, 40 ankò pou tounen, e fò gen yon 20 dola lanmen w ankò pou manje, sa gentan ba w yon total de 120 dola, adisyone sou tout sa m sot di a la, omwen fò ta gen yon 1000 dola nan men w, pou fonksyone chak mwa pandansetan nou pap antre kòb okenn kote nou pap fonksyone pam di nou yon bagay antouka e felisitasyon avèk tout moun ki fèl men mwen menm m pap fin peye tout kòb sa yo bò isi a pou mwen yon paspò nan menm tout lasen jounen map pwomennen sou fwontyè pou mal tcheke bon anyway e m panse se dirijan peyi nou ki pa pran responsabilite yo ki fè jounen jodi a nap pase tout kalamite sa yo lè yap pase sou machin yo pase sirèn panse son bagay serye yo pral fè men Gon jou Bondye a pete fyèl nou ok bizou. Daprè enfòmasyon nou kapab li sou jounal an liy, gen yon ansyen mèsenè ameriken ki jwenn arestasyon li nan peyi Dayiti akonpanye ak ansyen prezidan Michel Martelly pandan li tap tounen nan peyi an. Ebyen 2 jou avan li frape pa sanksyon peyi Kanada pou blanchiman lajan e. bay gang zam, ansyen prezidan Michel Martelly rantre nan peyi a bò yon vòl ki sòti nan Florid. Nan yon foto anpil moun kapab wè, ekspè yo idantifye yon ameriken mèsenè ki li menm te dan le pase jwenn arestasyon l nan peyi Dayiti e ki fè pati moun ki eskòte ansyen prezidan. Agòch, ansyen prezidan Michel Martelly, ou kapab wè. arete nan peyi Dayiti ta deklare yo te an misyon gouvènemantal san yo pa presize pou ki gouvènman yo t ap travay nan epòk la. Arete, pwi anvwaye Ozetazini avèk konpayon yo, se bò kote ansyen Prezidan Ayisyen an Michel Martelly ke Talon Burton li menm li reyaparèt nan ayewopò a nan moman kote li tap pare pou kapab antre nan peyi li. Nap pale de ansyen prezidan. Daprè yon sous pwòch ansyen prezidan an, li ta sanble ke Michel Martelly rantre nan peyi an swit ak yon apèl youn nan kontak li yo pou mande li pou kite Etazini an urjans paske bagay yo pat twò byen pou li. Ekoute byen, se moun sa yo ki parèt lan, dapre enfòmasyon yo, se 2 moun ki dan le pase te jwenn arestasyon yo nan peyi Dayiti e pou kouwè l ye la a, ki yo menm pa bò kote ansyen prezidan Michel Martelly. An n al nan lòt dosye. N ap fè yon kout je nan aktyalite ki gen rapò ak lapolis. Yo depòte li nan peyi Etazini Damerik. Yo t ap chèche li poutèt prezime enplikasyon li nan yon atak ame ki fèt nan Mòn Wouj, Plèndinò, nan aprèmidi jedi 25 out 2022. Nan kad atak sila, sitwayèn Berone Pierre ki gen 62 lane ak sitwayen ameriken Success Petit ki gen 77 lane, yo tou de mouri Pandan li baze sou enfòmasyon Sèvis Envestigasyon Komisè Sen Mak lan, lapolis prezante Kender Amadeus kòm yon prezime manm gang Gran Grif ki ap opere nan Savyen, komin ki twouve li nan Ti Rivyè Latibonit. Aprè arestasyon li, mesye sa yo mete l on kote pou swit. judiciaire. Genyen lapolis ki li menm tou an menm tan libere yon otaj nan Petyonvil. Nou sòm le 22 novanb 2022, nan kad yon operasyon lapolis mennen, polisye ki afekte nan komisarya Petyonvil mardi 22 novanb 2022 nan Montagne Noire, Ebyen yo libere yon otaj epi yo arete plizyè sispè. Daprè lapolis, viktim nan se te yon enjenyè an elektwomekanik yo anlve nan dat 17 novanm 2022 nan Tomasen 25. Operasyon sa enskri nan kad miz an egzekisyon yon plan sekirite lapolis nasyonal elabore nan lide pou kapab kontrekare zak banditism notaman kidnaping atravè rejyon metwopolitèn Pòtoprens. Temwanyaj pou vou! Mwen te lakay mwen jedi swa pandan m tande pòt la m santi gen moun ki nan pòt la men kòm gon moun ki nan lakou a m panse se te moun nan lè m al eseye ouvri pou m konnen gade si se moun nan epi 4 nèg anvayi m avèk zam epi nèg yo pran mwen depi lè a yo fouye tout kay la yo mande m lajan yo mande m sesi yo fè tout bagay. Epi yo minote mwen, yo mare je m, yo mare pye m, yo bande ponyèt mwen, epi y al avèk mwen. Yo pran yon machin ke m te gen nan lakwa, yo stat li y al avèk mwen. Yo fè m ouvè kòfrefò, m di yo m pa t gen bagay. M te gen, yo, tout sa yo jwenn, yo pran. Te gen bijou, te gen bagay pou timoun, bagay yo pran, tout sa yo jwenn yo pran. Apre sa, yo pran nenpòt twa ou ka goud sak y ale. Tomasen Vensant. Jedi swa, jedi ki te 17. Jodi a, lapolis vini, se pandan m anndan an, epi m tande gwo bri kote moun bagay, epi kounye a lè lapolis gentan rantre anndan bagay, yo fè yo ouvè, lè yo mande si pa gen moun anndan, m di gen moun, epi yo di m soti kouche, epi lè yo gade yo wè m avèk ponyèt men minote, yo rann mwen kont ke se. Se son viktim mwen ye epi yo mandem nan mwen bagay yo pran mwen yal avèm nan lè lap nan lapolis te gentan metrize tout moun lè yo vin pranm nan paske se nan kacho yo fè pou yo mete moun nan twalèt yo met yon pòt an fè devan twalèt la epi yo foure nan twalèt la yon vye twalèt ki pa sèvi. Epi kounye a lè yo antre se sèl lè yo ouvè pòt la yo gen aksè anndan an avè w men ou menm ou pa konn anyen k ap pase. Moun yo paske kout twalèt la fè nwa e yo met yon bagay nan tèt mwen depi jedi a. Yo mare tèt mwen avèk yo bande tèt mwen ak tep epi yo mete mayo m nan tèt mwen. Depi 7 jou m pa benyen yo met yon bokit pou mwen pou m pise. Sa selman, anyen ankò. Yo mande m konbyen kòb m ap bay. M di yo, kote m ye a m pa konn ki lajan pou m bay piske m fèmen. Donk si genyen se mwen se moun pou m rele pou fè kontak etsetera. Kounye a lè m di ban m rele yon moun telefòn nan nan men yo, yo pa vle, yo di yo te kraze telefòn nan, m di yo m pa sonje nimewo a nan tèt mwen. E finalman m sonje yon nimewo, Kriswa, m rele mesye travayè m yo, m fè yo rele e. Mon konpè mwen, lèm di yo rele tèl moun yo mandem eske se mon konpè m ki enjenyè a tou. Donk sa vle di se de moun yo ki gen enfòmasyon sou ou avan ke yo aji sou ou. Enben m espere ke kominote entènasyonal la konprann si yo ba lapolis mwayen yo ka fè travay. M ta swete ke yo toujou ba lapolis mwayen pou fè travay. Nou pral kite w avèk konferans pou laprès Inisyativ Sitwayen pou yon sòti kriz ki li menm lanse yon apèl a klas politik lan pou yo kapab kolabore pou rive sove Ayiti. Eske se posib? Écoutez et regardez. Nou rankontre dans un premier temps e pou le corps diplomatique nou rankontre avèk reprezantan pèmanan de l'OEA ki an Ayiti, nou diskite avèk li, nou montre li byenfonde ki genyen jodi a pou ke eleman ou zanmi ki nan kominote entènasyonal la konprann nesesite pou yo akonpanye pèp ayisyen an men pou yo pa ranplase l, pou yo pa sibstitiye yo a pèp ayisyen an. e an giz de konpreyansyon, yo dakò avèk Inisyativ Sitwayèn pou yn Sòti de Kriz la nan metodoloji sa a e pa rapò a demand ke nou te adrese a yo menm, yo dakò pou ke yo pa ranplase nou men pou yo wè kòman pou yo akonpanye nou. Nou rankontre, jan nou te di li, avèk Akò 11 Septembre avèk le Premye Ministre Ariel Henry pou ke dans un premye tan nou te eksplike l byen fonde, nou te fè pou nou mise en contexte de kreyasyon komisyon sa a, nou te eksplike l byen fonde ki genyen jodi a pou ke sòti de kriz ki dwe anvizaje pou peyi a k ap soufri nan tout nivo, Fòl nou sòti de kriz urgent paske pèp la pa kapab ankò, paske elèv yo bezwen ale lekòl, paske peyi a soufri twòp. Men nou te di l, non sèlman fòl urgent, fòk li enkliziv. Poukisa pou li enkliziv? Paske nou vle l dirab. E jodi a gen de gwoup ki panse mete nan tèt yo, yo pral jwenn yon lòt akò ou yo pral jwenn yon sòti de kriz rapid epi ki pap dirab. Donk nou te pale avèk Premye Minis lan, li te konprann nou e nou te di l, jodi a, pèp ayisyen an pa kapab ankò e l gon trè grand responsablite pou ke la pwochèn sòti de kriz ke nou menm n ap eseye fasilite la pou efektiman se yon sòti de kriz ki dirab. Nou menm ki nan inisyativ la, Nou vle kwè yo tout yo se des hommes de valeur. Donk nou fè apèl a valè yo. Nou fè apèl a bòn volonte yo. Nou fè apèl a patriotisme yo pou yo konnen ke manman yo Ayiti sou kabann lopital, malad grav anpil e ke kounyè a li bezwen pitit li yo ki pou ba l swen. Sètadi ki pou pote solisyon. Nou di de gras, n ap mande pou lidè politik yo bay Ayiti le meyè de yo menm nan gouvènans yo e nan lidèchip yo. Ayiti jodi a bezwen pitit li yo, pitit gason l yo ak pitit fi l yo pou yo chita autour d'une table, pou yo dyaloge, pou yo pale, pale de Ayiti, pale de solisyon, pale kòman nou kapab mache ansanm. Lidè politik yo, wòl yo se bay solisyon a pwoblèm yo. Pwoblèm yo urjan, ka Ayiti a li urjan, lidè politik yo bezwen konprann yo fè peyi a pèdi twòp tan, li lè pou yo mete yon tèm a soufrans pèp la, a soufrans fanmi yo e a soufrans lajenès. Se avèk yon kè sere, yon kè emu de konpasyon ke n ap pale la a lè nou wè doulè pèp la. E nou espere ke lidè politik yo, yo gen menm kè de konpasyon sa a, menm kè de soufrans sa a pou Ayiti